Salye d'une manière spéciale ansyen minis kondisyon fanm ak dwa fanm madam Marjorie Michel. Mwen salye prezans yon pakèt fanm vanyan la maten an. Yon pakèt fanm angaje. M salye yo. M pap site non pou m pa fè jalou. Men kite m site Chrisnette. Kite m site Guerline. Wouyy m pa vle fè jalou non. Sanble m pa konn non tout moun yo. M salye tout medam yo. Medam k ap goumen chak jou yo. Maten an m te gen yon chans. Byen antandi pa anpil tan, se domaj. E nan emisyon kisa nou vle. Bwose Jounen Entènasyonal Dwa Fanm yo. Paske l te enpòtan pou mwen pou m te fè sa paske gen anpil moun maten an ki pran plezi ap ekri m Bòn Fèt Rapha. Bòn Fèt Rapha. Li te enpòtan pou m te jwenn medyòm sa a, kanal sa a, pou m fè moun yo konprann ke jodi an se pa fèt. Jodi an se se pa kòmsi m ta di w ap di Bòn Fèt Manman. Se pa sa l ye. Jodi an se yon jounen pou nou reflechi sou angajman nou fanm angaje, sou angajman nou nan fwaye, nan peyi a, nan sosyete a d'une manière générale. Ki gwo responsabilite ki sou do nou? Fanm angaje ki sot pale anvan m nan di sa. Fòk nou mete tèt nou an valè paske n gon pakèt valè. Se nou menm anpil fwa ki pran fwaye a an men, ki edike timoun yo. Voye yo lekòl epi travay nan kay la ki enpòtan. Edikasyon an. Enstriksyon an tou, men edikasyon an. Se nou menm nan fwaye a ki fè l. Dèfwa papa yo pa la, yo pa disponib. Menm si yo la, yo pa la. Donk nou gen responsabilite sa. Se konsa n ap ede sosyete a. pa rapò a delenkans nou wè ki genyen jounen jodi a. Nou tout ap peye konsekans lan. M ap sot Dèlma, m ap vin la, m ap di ki kote pou m pase? Hein? Ki kote m pa m pap rankontre yon machin sispèk ki petèt pa sou bò m? Men map reflechi. Donk nou gen anpil responsabilite medam yo nan fwaye a. Poun kòmanse pa redwi delenkans lan. Son gwo responsabilite, son gwo chaj. Nou oblije fèl. M pap long paske gen moun la ki prese ki bezwen ale. Kite m remèsye fanm angaje pou Ayiti. Ane dènyè m te sèl moun ki te resevwa pri sa. E depi m ap resevwa pri, m resevwa yon pakèt. Li te make m. Paske se yon, lè m vini ane dènyè, e m pa pral di seremoni an te pi bèl, e pa vre. Paske jodi a nou plis. Yap gen plis fanm men rara a te bon tou Annie pase m pa konn si se menm rara non m wè plis jèn nan rara sa men ane dènye a se te yon bèl aktivite mwen di se youn nan pi gwo pri mwen resevwa pa paske m te pou kont mwen mwen redi l ankò se paske m ap gade pwofil moun ki nan fanm angaje tout kalite fanm fanm nan tout sfè aktivite Epi m di, s on mouvman serye, se t de fanm angaje tout bon vre. M renmen moun, m renmen gwoup moun ki aktif, ki dinamik nan sosyete an. M pa renmen moun k ap pale, pale, pale tout tan. Jodi an nan peyi sa, nou bezwen aksyon, nou bezwen bon aksyon. Alò ane dènyè, m te sèl fanm ki te resevwa pri an. Ane sa a se mwen menm ki gen privilèj pou m anonse kiyès ki resevwa pri Fanm Angaje 2022. E te mwen sèl m di yo anpil, yo anpil. N ap pèmèt mwen, m p ap long, men kite m li yon pati nan pwofil medam sa yo. Fò nou konnen yo, nap onore moun yo fòk nou konnen kisa yo fè. Map kòmanse avèk moun ki devan m. Donk m pa fè kòmsi m ta di. Kòman m ta di sa la? M pa klase. Alò sa k vin anba men m nan, m ap bay li. Krisnèt w ap tann toujou, m renmen lè w bò kote m. N ap kòmanse avèk Israna Dubois Germain. Marye, mère de 3 enfants. originaire de Saint-Michel de la Talaye, Israna Dubois-Germain a obtenu en 1992 son grade de licencié en sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti après ses études classiques. Elle a obtenu une spécialisation en économie de Banque centrale au Guatemala. Elle est détentrice d'un diplôme d'études spécialisées en gestion financière, obtenu pardon, à l'Université de Boston aux États-Unis d'Amérique. Elle détient également un brevet de l'Institut des banquiers du Canada et une maîtrise en gestion et services financiers de l'Université du Québec à Montréal. Israna a eu un parcours professionnel riche et diversifié dans divers secteurs. Elle a travaillé dans le secteur bancaire pendant une quinzaine d'années, dont huit ans à la Banque de la République d'Haïti à titre d'économiste et sept ans à la SOGEBank comme économiste en chef adjoint contrôleurs financiers. De 2003 à 2007, elle a travaillé au Canada comme partenaire du cabinet financier du réseau des services financiers SFL, lequel regroupe des conseillers financiers dans le domaine de l'assurance des personnes, de l'épargne et des placements. De retour en Haïti en 2007, elle a été gestionnaire d'un programme national de la collinaire pendant 8 ans. Sous son leadership, plus de 150 lacs ont été construits dans 9 départements du pays, augmentant ainsi la capacité de stockage au niveau des lacs à plus de 7 millions de mètres cubes d'eau utilisés pour protéger les bassins versants, pour impulser la production agricole, la pisciculture et l'élevage. En termes d'impact ce programme a généré des emplois directs estimés à 23 000 à l'échelle nationale. Israna a occupé le poste de directrice générale adjointe du Fonds d'assistance économique et sociale FAES entre 2016 et 2017, en gérant principalement l'interface avec les bailleurs de fonds internationaux dans le cadre de la construction et l'aménagement d'une cinquantaine d'écoles, entre autres. Entre 2017 et 2018, elle a été conseillère en politique économique et financière au cabinet du ministre de la Planification. Elle est aujourd'hui responsable nationale du programme de développement dans le domaine de la protection et la promotion sociale, la formation professionnelle, l'agriculture et l'emploi à l'ambassade de Suisse en Haïti. Elle est également le point focal responsable de la thématique du genre pour l'ambassade. Madame Isra Dubois Germain, je remercie le collectif Femmes engagées pour ce prix Femmes engagées 2022. Et je remercie également tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement E se avèk anpil fyète, anpil kè kontan mwen resevwa pri sa, distenksyon sa. Men mwen vle di medam, fè m konfyans, m ap mande nou yon gwo gwo sèvis. Kèlkeswa medam ki la ki ta renmen vin aprann koud, gratis ti cheri, vin jwenn mwen nan. Kaban 36 vin aprann konnen. Mwen genyen plizyè opsyon nan Kaban. Medam ki vle aprann yon metye pa ezite. Mwen di se fanm angaje y ap sèvi nòmalman paske mwen kwè Si nou gen yon metye, otonomizasyon n ap chèche a, li posib. E m kwè ke nou kapab vann tèt nou pi byen. Konsa, tout sa n vle reyalize, nou pa bezwen moun kenbe men nou pou ede mache, n ap kab mache pou kont nou. Mèsi minis mwen an, mèsi Madam Pierre, mèsi Jacques Rolimeo, mèsi fanm angaje nan lame nou an. Anpil, anpil, anpil, anpil. Bèl afè travay. E o Kolèj Sen Jan de Kay. Et elle a étudié l'anthroposociologie à la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti et avait commencé des études en sciences juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques. Elle a travaillé comme consultante dans plusieurs institutions et collaboré à Radio télé pacifique Elle a été aussi animatrice de l'émission Tibat Bouche diffusée sur Radio Sans Frontières. Elle était membre de plusieurs associations telles que Matrice Libération, Nous Pape Domi, Solidarité des femmes haïtiennes journalistes Sophèges, Solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens Salcon. Elle a été aussi cofondatrice et PDG d'un média en ligne, La République, La République Magazine et membre de la coordination du groupe RADI. Je vous demande d'applaudir Nettie. M p ap mande nou twòp, m p ap fatige nou si m mande nou pran yon lòt minit pou n sonje memwa Neti. Merci. Dènyè lè ke Rapha te gen privilèj pou li menm pou kont li te jwenn pri Fanm Angaje 2021. Nou nan Fanm Angaje nou te envite Netty pou vin patisipe nan aktivite an. Malerezman li te gon lòt angajman li pat kapab vini. Le jour d'après mwen rankontre l nan biwo rnddh lan epi li di sister m t anvi vini wi men m te jwenn envitasyon twò ta paske m te gentan pwograme yon lòt bagay. M di a sister ce n'est que partie remise men nan tèt mwen Nou menm avèk medam yo nou te gentan diskite nou te di lane pwochèn si ap gon grenn moun kap fanm angaje 2022 se Netty li ap ye men malerezman nou konn tout sak pase m vle di ti sè a kouraj pa kriye paske Netty se ton fanm djanm Netty pa tap kriye Netty tap kanpe djanm. Se poutèt sa, atik postùm, menm lòske li pa la, nou deside, menm jan li te deside depi lane dènyè, pou nou bay memwa Netty pri Fanm Angaje pou tout tan. Se pri sa ke nou ba li, e se sa ki ekri nan plak lan ke nou bay lan. Netty Duclaire son fanm angaje pou tout tan ke tout fanm pa gen dwa bliye, tout fanm peyi Dayiti e tout fanm an jeneral. Lè n gad angajman, vigè, tout sa ke l te gen, flam ke fanm sa te genyen nan li, nou pa ka blamante. L dwe sèvi n egzanp e fanm sa pa ka mouri. Ann goumen pou nou kontinye zèv li. pou nou chak nan nou la a se yon Netty Duclaire nan tèm dangajman, nan tèm konbativite e nan tèm detèminasyon. Mèsi. Sister kouraj. Paul ki rele Mineskèt fanm nan. Yo di w tout koze pou yo fè w pè, men lè w pase nan lekòl sa, ou santi w fanm. Yo transmèt ou, e kòmsi ou vibre, paske lè mwen t ap rantre anba tant lan, travay nan seksyon riral yo avèk medam yo, malgre tout diskriminasyon, men m te soti nan yon lekòl, yon lekòl fanm vanyan. Se Lamonji l te nwe. Yo transmèt yon savwa, sitou avèk yon moun tankou Yolette Mengual, ou kapab genyen tout pwoblèm. Men li difisil pou yon fanm sòti nan ministè fanm pou ou pa santi w fanm. E m ap di sa pou m tèmine, manman m mouri, men papa m mouri an 2013, manman m pa t gen kote pou l rete. Nan domèn nan, Mèsi Betty pou jok la. Rele l pou mwen. An atandan, m ap fè yon ti prezantasyon de Chichi. M di yon ti wi, mezanmi. Elle a fait ses études primaires à l'école Sainte Anne. Ses études secondaires à l'école Elie Dubois. Chilov Perrin a étudié la gestion à l'université Kiskeya. Passionnée du micro dès son plus jeune âge, elle a étudié le journalisme à l'ISNAC Kisa m ye? Hein? On ballon? Jiji, mèsi. Ou kraze yon seri de baryè ki fè kwè se gason sèlman ki te kapab fè boul la woule byen. Lè yon moun ap tande Sheelove Rene kòm kwonikez spòtiv, sa ba w anvi. M pa t gentan la lè Cheriza jounalis yo te pran m. Bètini. Kouraj anpil kouraj Nou remèsye nou medam kontinye jèn medam yo ki la an kontinye oze se sur li pat fasil pou yo pou yo te kòmanse men yo pat pè. Yo te vanse e yo reyisi nan sa yo t ap fè a. Kontinye pa pè, nou ap wè rezilta a demen. Bertini, Bertinie, mèsi, Chichi, mèsi, nou fè m onè nou antanke fanm ki montre nou gen menm potansyalite ak mesye yo. Kesyon egalite fanm ak gason an, se sa, lè n ap tande medam sa yo, Nou pa gen anyen pou n al pran w men s on bon gwo vwa k ap ròròrò Al kache w avè nou Yo pa kache l Medam mèsi anpil Batay pou emansipasyon ak pou egalite fanm ak gason an nou pwouve l e n ap vanse Mèsi Jiji. Merci Map salye tout fanm kouraj kelkeswa sektè kote ou soti ki prezan nan sal nan mwen kontan wè nou an gran non mwen fyè mwen santi m onore pami nou mwen remèsye tout konfrè jounalis mwen yo tou ki la an gran non pou vin kouvri evènman sa mwen vrèman kontan mwen vrèman onore le fè ke nou la merci chè kolèg. Alò m p ap pale twòp paske m konnen gen yon pakèt bann grand dam la pa rapò avè nou, nou s on ti bebe. Men s on ti bebe k ap travay lontan paske Alex sa fè 14 zan nan domèn nan, lè l te kòmanse l te nan gran filo Eli Dubois. E m kapab di ke pli de 10 zan aprè, mwen santi m kontan. Mwen kontan paske lè l te demare nan domèn sa a an 2008, M se sèl moun avèk Yorda Jean Marie ki te nan mikwo k ap pale spò. E lè m kòmanse fè koup di mond 2010, se te sèl mwen menm kòm fi ki t ap fè mondyal la. Byenantandi l pa janm fasil de pou w se fi an Ayiti fòk ou batay. Fi pa gen dwa reyisi an Ayiti. Ou gen diplòm menm jan ak nèg lan. Ou gen lisans menm jan ak nèg lan. Si w travay nan antrepriz, se kouche pou yo kouche w pou jwenn travay. Ou mèt gen. Diplome, mwen gen doktora, yo pa valorize sa. E mwen kontan lè m wè gen tout fi sa yo ki reyini ansanm. E sa k fè nou kapab reyini, se paske te gen dè zene ki te travay. Mwen remèsye tout medam sa yo ki fè ke kounye a m ka vwayaje san mari m pa bezwen otorizasyon. Mwen ka al labank mwen louvri kont san m pa bezwen yon papye nan may li, se paske medam sa yo te travay. Si medam sa yo pat la, Marie Raphaël pa tap la, Marjorie Michel pa tap la, Bertinie pa tap kanpe la. Nou pa tap ka pale nan radyo. Medam kèlkeswa kote nou ye an, mwen remèsye nou. E jèn menm jan avè m yo, map di nou ke se yon batay ki fèk kòmanse. Se yon batay ki fèk kòmanse. Lè w nan antrepriz, ou gen dizan ladan l, ou gen konpetans. Yo pa baw pwomosyon paske se w fi bagay la poko fini. Lè w fè menm travay yon gason, yo peye w 10 goud, yo peye l 20 goud, bagay la poko fini. E lè w yon kote tou, ou gon machin, yo di se pa twop ba ou, alò ke gason gon machin ki pi chè ke pa l, lè w di l travay li ba li l, bagay la poko fini. Fòk nou kontinye batay pou yo respekte nou pou talan nou. Tout efò ke nou fè ak tèt nou pou sa ke nou reprezante. Donk medam merci, jodia m kontan le fè ke nou onore Chilòv. Chilòv se preske du pase apre 14 zan, men mwen sur gen anpil lòt Bertini, gen anpil lòt Chilòv kap vini, an nou kontinye batay pou yo nan 10 zan, nan 20 tan pou yo kontinye. Kòm jodi a se yon jou tout afè spesyal, medam jodi a se pa yon jou kòm si se jou fèt nou, se pa fèt nou, se jou pou konba nou, raple nou ke gen anpil bagay nou bezwen fè nan sosyete a, nou poko ka fè yo, gen anpil etap ki franchi, gen anpil lòt etap ki poko kapab franchi. Men kòm gen anpil fanatik la, jimajin, Seleksyon nasyonal fanm nan ak Kanada. Jodi a se jou fanm, n ap onore medam nou yo konsa. Alò, e la, e mwen kontan, an pale de seleksyon nasyonal fanm, gwo gwo pa ke medam nou franchi Ozetazini, E pandan mwa fevriyè an, sèke lè w pratike espò, lè w ap jwe foutbòl Ozetazini, ou pral touche menm jan ak tout gason. Sa a se yon gwo palye. N ap kontan pou li efektif atravè lemonn. N ap kontan pou nou aplike l, pa egzanp, bò lakay nou. Men m panse se yon gwo gwo pa. Alò, yo mande m seleksyon nasyonal feminin, n ap fè seleksyon nasyonal feminin. Se pa yon bagay ki fè fasil. Pou le moman, ekip ayisyèn nan pase nan 3 5 2 pou Neptune. Kilè gòl la ap fèt? Pasyone, se fè pa fanm li ye. Pral gen danje pou la seleksyon ayisyèn. Pou le moman, Fiorda Charles kap dirije seleksyon ayisyèn nan. Map pran lò. Fanm ki pandan tout batay politik ki ap fèt lan ap batay sou channmas kòm grenn fanm, kòm grenn jenn fanm nan mitan tout gason. Sa fèm sonje moman, epòk lendepandans. Yo toujou onore mesye yo men malerezman yo toujou kite medam yo dèyè. Menm jan medam yo te bay kontribisyon yo pou lendepandans, Edna kòmanse e l ap kontinye bay li. kouraj li, angajman l nan batay pou peyi sa chanje. Si n poko rakonte, n ap ranmase pou l sanble pi pwòch pou mesye yo voye wòch nou poko janm wè anyen bon. Li se sèl fanm e l fè l ak kouraj. Defwa li afwonte polisye yo tou. Mwen m konn pè pase mwen m pa ta prale pase m kapon. Se bouch m gen. Pou sa m konn wè Edna fè. Antank manman pitit, li gon ti tan pou pitit li, li gon ti tan pou peyi l, li di fò peyi l chanje. Ase souvan, moun sa yo pa konn rekòlte anyen nan batay kri ap mennen. Yo toujou goumen, men se lòt moun ki toujou jwenn onè, ki toujou benefisye. Nou rantre nan lojik kounya ede. Ede yo valorize tèt yo antanke militant, antanke militan. Se nan kad sa jodi an, m te di Edna, fò w vini wi nan 8 mas la. Li di minis, e sa w fè kè fè m kè m kontan. Paske sa k pase, li wè gon ti jès m fè, mwen bay mesye yo kèk bagay, li pa janm ba l anyen, m pa janm di l anyen. Men, yon bagay m ta di Edna, m konn fè eksperyans lan deja. E m ap di w li Edna, m pa vle w fè l sa. M gen 2 egzanp m pral ban nou. M sonje yon 8 mas, mwen t ap fè yon aktivite lè sa a. Le Palace potko kraze yon gwo otèl ki la, se nan Le Palace aktivite an t ap fèt. Lè sa a, nou fè tout ane an n ap pran doleyans medam yo sou ki bezwen ke yo genyen. Genyen ki di, a minis, lè y ap mande, minis fè m kado machin a koud non. Minis m ta renmen fon ka yon komès bwason gazyez, ede m non. Minis m ta renmen fon komès pwodui alimantè, ede m non. Lè sa a m potko minis. M chèche bagay lè sa a, m sonje pou m spesifikman pou pwogram sa a, se te Sogener mwen te mande patwone m. M di Sogener, m ale kote yo, m di ti pipi van m ede m jwenn yon seri de bagay pou medam yo pi piman. Li di m sa w vle? M di m bezwen frizè, m bezwen pwodui alimantè, m bezwen machin a koud, m bezwen bwason gazez. Li banm referans li voyem al al pran yo al achte yo li menm poul peye. Bèl aktivite nou ap fèt le palas tout afè nou ranje lo komès pou chak moun machin a koud medam nou fin fete manje koupe gato nou konn sak pase. Sak gen nan yo ki pran frizè, ki pran bwason gaze di yo poko santi nan pòt otèl la yo vann yo a wi gen moun ki la ki konnen sa vle di yo toujou rete nan menm pwoblèm nan e m m viv sa ak mesye yo tou wi fòm di nou sa fòm pote nou plent yo m kòmanse fè ti bagay mezanmi peyi a pa gen travay. Pou desanm nan mande yon moun, m di yon moun sa, mwen fè l kado kèk bagay non, se 2 jenn gason m wè chak lè yo wè w y ap mande w, mande w mil goud, mande w 2 mil goud, ede m non pou w ede m. M gon bagay m pa renmen wè ki ap pwolifere twòp men se li m ka jwenn pi fasil, mwen di moun nan, fè m kado 10 moun tou non, moun nan di m, ou vle yo vre, m di wi. Li di m sa w pral fè avè l, m di a m pral bay pi tèl kote, mwen bay 10 moto yo, yo potko gen papye. Jou m ba yo papye moto a sou non yo, yo vann gonm bann nan, yo vòl moto yo. E lap kontinye mande. Gonm bann nan yo ki la a deyò ap fè bri nan baryè a la. Map ban nou yon lòt anekdòt de medam yo ankò. Mwen rive Nimis gwo desanm, nou deside te gon ti kòb. Nou fè chèk pou yon bann medam pou yo al fè ti aktivite ekonomik. Fèt fen dane fin pase, gen youn ki di, Li ta ban nou lajan pou fè komès wi. Gen youn ki di, Minis, ou fè m pase yon bèl desanm, m danse yon bèl twopikana. Ou konprann? Sa se egzanp m ap ban nou. Epi, yo toujou nan, yo toujou, toujou ap mande, yo toujou nan lari an, Medam, Fò n aprann le peu ke nou jwenn fò n ka degaje n avè l. Zafè pou nou chita sou kont yon gason ki pou ap ban nou 10 goud, 50 goud chak ane, chak jou an, nou pa itil tèt nou anyen an, fò n sispann li. Si nou jwenn 50 mil goud nan men yon nèg oubyen nou travay pou li, fè l travay, fè kòb lan travay pou n pa nan mande moun tout tan. Mwen te di w Edna, mwen vle akonpanye w, m pran kòm egzanp nan mitan yo, pa fè menm jan ak moun lòt moun yo. Lè w gon bagay ede tèt ou avè l ak pitit ou. Pa al danse avè l, pa al danse bal. Yo ban w bagay, pa al vann li. Ede kòmanse ede tèt ou. Se pou sa senbolikman, n ap remèt Edna plak la jodi. Longue Fan, m ap ba ou yon lòt jou. Jalouzi ap fè. Mwen Nou rekonèt nou poun fè mande pou yo mal nan mal nan yon òganizasyon entènasyonal. M mande pou yo fè 10 kay pou nou yon kote paske nou wè yo depi m konnen m ap goumen sou bèk mwen yo la men yo pa gen kay pou yo rete sa m ka w pou yo Edna. Edna pat konnen sim tap fè jès lan jodi a. Mwen mande yo pou yo vini. Mwen di yon moun di yo pou yo vini. M konnen yo pap gen jodi an paske yo menm se kay nan nan o espas lojman 10 ti lojman ke nou mande pou yo fè se yo nap fè yo benefisye. Paske yo reyaji m oblije di l. Se sipriz ke m tap fè yo. Yo reyaji m oblije di l. M pat di nou vini pou ryen. Fòk nou konprann sa. Si nou 10 nou nan yon batay, fòk nou aksepte ke gen yonn ki kapab jwenn. Fò nou aksepte ke nou tout pa ka jwenn menm bagay. Paske nou tout pa merite menm bagay. Nou konprann?